Nouvèl la gentan tonbe pa gen wout pa bwa jan enfòmasyon yo fè konnen l lan, plis pase 2 mil sòlda ameriken dwe antre nan peyi a jan yo te mande l la e se jou k ap konte pou sa fèt. Sa k ap pase yo pral pi mal jodi a, nouvèl sa bay gwo kè sere aprè jan Henry Céant se tou pa prezidan Martelly tout kont jele, bloke ann Ayiti kote Etazini ak Kanada pase lòd jele tout byen ak enterè politisyen yo aprè non yo fin site nan tout zak mal sak pa bon anndan peyi a. Bonjou bonswa tout moun mwen kontan avè n tou depan kote ou ye a lè ak moman ou pral gade videyo a nou kontan pou n kenbe w enfòme sou nouvèl yo. Pa gen jou ankò Ekip bandi legal la nan gwo pwoblèm. Gracia, Youri, Lambert, Hervé, Foucan, Ronelson malad byen grav, boul la pete, yo gentan fè konnen se jou kap konte pou vin mare yo tankou krab e kote Etazini lonje dwèt sou ekip sila a e se yo menm tou pèp la deja voye jete nan tout sa kap pase yo la, Etazini pase lòd fòk sa rive Otorite amerikèn yo pa dwe pran tan pou voye 2 mil sòlda ameriken nan peyi a paske sitiyasyon peyi a konnen la a li vrèman difisil. Nou prale dirèkteman nan vil Pòdepè kote ke grangou an li ap fè anpil ravaj nan vil Pòdepè. Lamèsi Sèsil se non yon granmoun 64 lane ki mouri grangou nan vil Pòdepè kote ke li kite. 4 timoun tou yo menm k ap pase mizè. Nan sans sa a, ansanm responsab yo nan nivo Pòdepè mande ak otorite konsène yo pou voye yon ti lamanjay pou yo nan Pòdepè paske sitiyasyon moun ap viv nan Pòdepè a li vrèman difisil dènye tan sa yo. Yo bloke tout kont an bank Martelly nan peyi Dayiti. Enfòmasyon k fèt tonbe, depi se kont an bank Martelly genyen nan peyi Dayiti, nan plizyè bank, yo tout bloke nan moman m ap pale avè nou la. Sa vle di, Martelly ka bouje avèk ti lajan wi, men si l te gen lajan lakay li, l ap ka fonksyone. Antouka, mezanmi, gen koze. Gen koze nan Repiblik la. Gen anpil nèg ki pral anba kòd e Michel Martelly depi se kont an bank Michel Martelly te gen nan peyi dayiti tout bloke ki kote Michel Martelly ye nan moman nap pale a la Michel Martelly entwouvab e gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di Michel Martelly aktyèlman la an repiblik dominikèn. Antouka la fami, drone nou anlè, nap vin avèk bon jan enfòmasyon. Nou pral met dosye atè, nou pral pale. Depi se nèg nou konnen ki te gen konpayi aeryen. Anpil nèg ki finanse sa kap fèt Matisan an. Le Sénateur Hervé Fourcand. Nèg sa yo, yo gen konpayi kap vwayaje, kap pran moun sòti Pòtoprens pou ale dan le Sud, pou ale anpil lòt kote, pou al Grandans. Enben nèg sa yo, nou konn sa nèg sa yo fè. Nèg sa yo finanse. Batay ki genyen anba nan wout matisan. Nèg sa yo yo envesti nan bandi yo anba a pou moun ka paka pase anba a epi pou moun oblije pran avyon epi nèg sa yo ap fè byen yo. Gen anpil senatè, gen premye minis, gen minis, gen prezidan, gen majistra. Gen plizyè ansyen majistra moun konnen ki finanse sa nou wè kap fèt Matisan la. Se vre nou pral dim bon kote m jwenn avèk sa map pale a la, se vre nou tout pral pranm a kontre pye, paske m konnen gen anpil nèg m site non yo la, nèg sa yo konn touye vè nan vant nou, yo konn ba nou de twa mil goud, yo achte karaktè nou, yo achte santiman nou, men pa bliye gen anpil moun kap mouri sou kont nou, peyi a te kap avanse, peyi a te kapab pi lwen si nèg sa yo. pa t fouye kò yo nan spiral sa ke yo fouye kò yo a, men gen yon pwovèb kreyòl ki di, si kouri pa t gen bouke ladan, nèg sa yo, yo t ap fè plis bagay. Kouri devan pa di anyen, se konn lawout ki di kichòy. Ti pwovèb sa a, papa m toujou konn repete l avan menm papa m te mouri. Li di, kouri devan pa di anyen, se konn lawout ki di kichòy. Sa vle di, mesye, menm si nou wè n ap peze kou pèp la, n ap tontot li, Nou rive nan yon stad la, nou tèlman souse manmèl l la, pa gen lèt ankò, se san bèf la n a prale. Ebyen mesye m pral di nou yon bagay la, lis la k vin jwenn mwen la, e mesye, m garanti nou, gen nèg avan ane sa fini, si yo pa gentan mouri, si stròk pa gentan touye yo, si sezisman pa gentan touye yo, si strès pa gentan touye yo, yo pral pase 24 desanm, Penitansye. A bon antandeur, salut. Si Martelly te gen lajan sere lakay li Martelly ap ka bouje nan moman an, Martelly ap ka vwayaje. Men, si Martelly pat gen lajan sere lakay li se labank, ebyen Martelly pap ka fè wonn pòt selon enfòmasyon ki fèk tonbe la. Drone mwen vole, drone mwen tounen avèk enfòmasyon. Enfòmasyon de bòn sous. Martelly gen gwo pwoblèm. Gouvènman ameriken an, gouvènman kanadyen an ap tape Martelly. Avan menm yo mete Martelly anba kòd, Yap kraze depi se antouraj mateli. Roro Nelson gen pwoblèm. Roro Nelson malad. Jan bagay la ye la eta Roro Nelson pa bon menm. Roro Nelson ki se bra dwat mateli, Roro Nelson ki milti milyonè pandan 5 an Michel Mateli a, Roro Nelson ki pat janm travay poul te posede tout milyon sa yo, Roro Nelson kouche yon kote nan moman map pale avè nou an la. Roro Nelson gen pwoblèm. Roro Nelson li kouche se do. Tè kap vin bal swen kotel ye a la. Roro Nelson pa Ayiti. Roro Nelson lakay Tonton Sam. Roro Nelson malad, lap resevwa laswenyay. Menm jan nan emisyon antecedent m te fè yo, m te di gen moun ki pa kouche sou kabann lopital, men ki kouche sou kabann lakay yo, medsen ap vin ba yo swen a domicile. Roro Nelson pa bon, Roro Nelson. Kochon kote la, Ronelson de tanzantan lap kouri monte nan twalèt. Ronelson tankou nèg ki pran sida, sida gentan detèryore sou li, li rive nan stad final la, se dyare tout jounen, dyare tout jounen epi tann lanmò. Ronelson se pa sa sèlman l genyen. Psikolojikman, Ronelson pa bon, anndan Ronelson gen plizyè bagay kap malmennen l an Ronelson la akoz desizyon gouvènman kanadyen an pran, gouvènman ameriken pran. Premyèman, pou yo mete Mateli anba kòd, men yo di depi se moun ki te patisipe nan kole bouda avèk bandi avèk Mateli, depi se moun ki miltimilyonè nan kontrebann avèk Mateli, tout moun sa yo pral anba kòd. Pa bliye Baz Galil, kiyès ki chèf Baz Galil? Kiyès, an kolaborasyon avèk Michèl Mateli, ki t ap dirije Baz Galil? Enben, tout nèg Baz Galil yo, ranje kò nou, nou pral anba kòd. Gen nèg wi la a nan Baz Galil. Antouka papa Nou moute sou resif Kote resif la Resif Nou moute sou resif Tout nèg pral anba kòd Depi se nèg nou konnen ki te nan kole bouda ak bandi Tout pral anba kòd Ève Foukan bra dwat Michel Martelly Pèp ayisyen Gen anpil nèg ki konn ap pase dwòg nan peyi dayiti Yo pase dwòg pou yo Yo pase dwòg pou prezidan Yo pase dwòg pou premye minis Yo pase dwòg pou minis Yo pase dwòg pou senatè Pou depite Pou sektè prive a. Ève Foukan y ap rache devise dan devan Michel Martelly. Sa vle di Ève Foukan ki se bon patnè Michel Martelly, Ève Foukan pral pran kòd. Senatè Gracia Delva, hehey yes Aya nèg Michel Martelly humm gade aranje kò nou mesye. Mwen menm m pral fon emisyon spesyal sou senatè Gracia Delva. Kit yo chache m pou yo touye m, si yo ka touye m, ya touye m. Men mwen menm m pral fon emisyon spesyal sou senatè Gracia Delva. M gen enfòmasyon, m gen dosye. Gade wè Gracia Delva, yo pral mare l kon krab. Yap rache depi se Donervan Michel Martelly. Pou ki rezon yo tape Joe Lambert? Djo lanbè menm si nou tande djo lanbè ap pale pale tout se patnè mateli ou wè politik la men kijanl ye ou wè nèg yo kanpe sou sèn nan la epi yap hang hang hang hang hang pou fè pèp la wè yap hang hang hang apresa kou yo fini ou wè youn al pase men nan tèt lòt yo di a monchè ou te ou te twò di wi ou te twò radikal wi menn ou ta fon ti ou ta met yon ti bemòl epi lòt ap di a monchè ou konn bagay yo konsa liye menn konnen fòn moutre moun yo kijan bagay la ye ou konprann m paka moutre moun yo aklè men kijanm kanpe. Mezanmi e mafya selman kap dirije peyi dayiti wi. Politisyen ayisyen se mafya. Kiyes anko? Epa 2 neg non la. Humm ayayay nou wè Caroli yo te pran dènyèman la a? Caroli youn nan bra dwat Michel Martelly, youn nan nèg sa yo ki tap finanse bandi nan peyi dayiti. Baz Galil, lòt nèg sa yo. k ap bloke Matisan, k ap bloke plizyè lòt kote la a pou avyon pase, pou nèg yo ka kontinye fè kòb nan afè ti avyon bagay k ap monte desann. Nèg nou tande gen konpayi ayeryen k ap vwayaje. E konpayi ayeryen vrèman k ap vwayaje? Nèg yo se dwòg yo y ap pase la a wi. Gen dosye wi, pèp ayisyen. Tout nèg pral anba kòd. Antouka, n ap pale de dosye Jorèl Kawoli, m ap di nou byen men ki jan bagay la te ye. Lè bnèg phtk yo te lanse mouvman an, Michel Martelly li fè pati phtk. Madanm ni Sophia Sophia Martelly oubyen Sophia Saint Remy yo menm yo fon lòt pati yo rele Boukliye. Ebyen nou wè nèg Boukliye yo se nèg Steve Caroli yo. Nou wè nèg sa yo se nèg Joel Caroli yo. Nèg sa yo se yo pran kontwòl gaz la. avèk nèg phtk yo pou yo pouse Michel Martelly men Michel Martelly pat janm eli m pral vin ankò yon emisyon pou m di sak fè Michel Martelly te prezidan peyi dayiti yap fè milyon men kòman nèg yo ap kraze peyi a men kòman nèg yo ap kraze peyi a èske nou wè yon peyi kap viv konsa kounya la pèp la lè nou wè nèg sa yo avèk kòl yo sou yo avèk gwo vès sou yo nou pran yo pou moun. Pa gon moun Ayiti ka fè politik ki onèt. Mwen menm sim jwenn yon grenn politisyen. Dènyèman mwen mte di mte fè yon emisyon mte di bon sou 100 wap jwenn yon grenn, msot met dwon mwen anlè la pa gen youn. Lis ki vin jwenn mwen la map gade mezanmi moun mpata panse nan lis la. Moun mpata panse nan lis pou mete anba kòd. Mezanmi mmennen ankèt. Lè mta Ayiti mmache mmache mmache nan tout baz, nan tout geto. Mchita pale ak tout chèf gang. Esa fè mpa vote lachas o sòsyè dèyè bandi. Se sak fè m pa vote la chasse aux sorcières dèyè gang avèk zèl sapat sèlman nan fè la chasse aux sorcières dèyè gang ni nèg a vès yo ni nèg ki ki a kòl yo sak dèyè biro yo fè la chasse aux sorcières dèyè yo tou gang yo bay problèm vrèman wi gang yo touye anpil moun sou konsyans nèg a kòl yo. Enben Matisan nou wè k pa janm ka debloke a, gen anpil nèg ki gen konpayi avyon yo, k ap sòti Pòtoprens pou monte Jeremi, pou monte Jakmèl, pou monte Okay. Nèg sa yo, sa yo fè? Nèg sa yo, yo envesti nan gang yo, Izo anba 5 segond, Ti Lapli anlè Gran Ravin, Krisla anlè gran ee nan Ti Bwa. Yo mete 3 nèg sa yo ap goumen anba a, rann wout la enpratikab pou moun pa ka pase, Kounya pa gen le chwa, gen moun ki gen aktivite yo anndan e nan zòn Sid la, nan zòn Grandans peyi a, nan zòn Nip peyi a, moun sa yo, yo gen obligasyon pou yo rantre. Puiske moun sa yo gen obligasyon pou yo rantre, moun sa yo pa gen le chwa, yo oblije pran avyon e nèg sa yo ki gen konpayi ayeryen sa yo, se yo k ap fè lajan. Y ap destabilize yon lòt kote, moun ap tonbe Matisan sou konsyans yo, moun ap mouri Matisan sou konsyans yo. Yo menm yo pa bezwen kyè sèlman yap fè lajan antouka pèp ayisyen mwen menm lèm pale sak vle tande tande men si nou di nap fè peyi nou wè se pou nou leve kanpe pou nou degaje nou kou mèt janjak pou nou pran desten nou an men paske gen yon kategori de moun yo pap regle anyen pou nou moun sa yo se enmi sosyete ya moun sa yo se yo menm ki mete nou nan sa nou ye jounen jodi ya. Yves Juste nou pale anpe avèk. Lesly Maniga e lè w byen gade, lè w byen gade sitiyasyon peyi a e vakabon sal sa yo, bon kòman w santi reyaksyon des Haïtiens vivant à l'étranger sou nèg sa yo ki panse ki te konn toujou vin bay manti a lechèl entènasyonal la? Kòman w remake sa e kòman nèg yo santi sa an Ayiti ke nou menm k ap viv a letranje nou pa lan greda avèk yo, yo p ap kapab vin ban nou manti ankò, kòman w santi sa? Fok nou di Busta se travay la k komanse mache paske otomatikman neg sa yo kite ayiti yo konnen lè yo rive nan peyi etranje se kom kwa ke yo pral nan po yo yo pral ka bay moun manti jan yo vle paske yo konnen radyo isi menm loske yap pale pale pale yo pa janm rive menm la sendomeng tou ayisyen kap viv nan sendomeng tande yo. Men jodi an, li nètman diferan paske travay rezo sosyo ap fè a se yon travay ki rive lwen, lwen, lwen. E travay la tèlman rive lwen, li vin pèmèt ansanm Ayisyen k ap viv nan zòn ki pi rekile nan mond lan edifye de sa k ap pase nan peyi l. E ansanm Ayisyen sa yo tou konnen ki dirijan ki ap travay nan enterè peyi a. Eben jodi a, w ap wè ke lè dirijan ayisyen yo kite Ayiti, yo panse yo pral Sendomeng, yo panse yo pral Etazini, yo panse yo pral Kanada, yo panse yo pral Lafrans pou al bay manti, eben jodi a, ayisyen sa yo kouri dèyè yo, paske ayisyen k ap viv nan peyi etranje yo gentan konn reyalite k ap pase ann Ayiti a akoz de medya sosyo yo. Eben jodi a, se pou youn nan rezon. Ou wè ke Nesmy Maniga yo kouri dèyè misye ak bout bale, yo kouri dèyè misye avèk gwo pawòl kote ke yo di misye ke peyi a gen plis pase 2 a 3 mwa lekòl pa janm ka ouvri ladanl o gran konplè. Ou te menm moute sou radyo pou w ap di lekòl ap ouvri tipa tipa nan yon peyi kote ke moun pa menm gen aksè avèk swen sante, moun pa menm gen aksè avèk sekirite. Jodi a Nesmy Maniga ou pa ka ap vin ba nou manti nan Lafrans. Kòmkwa ke w ap vin moutre ou se pi bon minis edikasyon nasyonal ki pase, w ap redrese sistèm edikatif peyi a. Ebyen jodi a, ayisyen sa yo bay Nesmy Maniga yon leson nan peyi Lafrans, kote ke tout lòt dirijan politik k ap sòti Ayiti ki konprann yo pral ba moun nan entènasyonal la manti, ebyen yo tou di yo se la se ta. Pa vin ban n manti, nou konn tout sa k ap pase sou teritwa a, menm lòske nou pa viv ladan l. E deja tou, se yon egzanp pou ansanm de politisyen ki konprann lè pral gen eleksyon, yo pral devan dyaspora a, yo pral mande dyaspora a pou kontribiye pou yo, pou fè gofundme pou yo, pou yo vin kandida ann Ayiti, kote ke yo pral fè de bèl pwomès alega de entènasyonal la. Ebyen jodi a, ke elektè yo kòmanse reflechi, paske ansanm. k ap viv nan kominote entènasyonal la gen tan konnen klèman ke kiyès yo vle ki pou reprezante yo nan peyi a. E yo gen tan konnen tou kiyès moun k ap travay nan enterè grand majorite a. Jodi a gen yon ansanm de lidè politik ki konprann chak kou gen eleksyon yo pral pote bòl ble yo devan entènasyonal la. Enben jodi a sa fini paske medya sosyo yo gen tan fè travay edikasyon bò kote ansanm ayisyen. ki nan entènasyonal la pou montre klèman ke li dwe omwen kontribiye nan sa kap fè avansman peyi a, sispann kontribiye nan politisyen ras do kale kap kraze peyi a, kap travay nan enterè pòch yo. E sèt egzakteman se menm bagay ki te pase avèk Jerry Tardieu kote ke li menm li te gen yon gwo gwo toune ebyen avèk la dyaspora l ta pral vin pale pou te vin defann 1 dola 50 lan kote ke li menm li te gentan bay tèt li yon misyon de rejwenn la dyaspora ayisyèn pou l vin pale de 1 dola 50 lan tout peyi kote gen dyaspora yo e depi parèt li senmaten Nou te gentan pati avèk yon bòl e kounye a la tout dosye 1 dola 50 e dosye ke li menm li te gen pou vin pale avèk nou menm lan entènasyonal la enben lè l te wè ke nou te pati avèk li depi lan sen maten li ta pral kòmanse toune l la li tou lage toune l a atè epi kounye a la li oblije rantre lan twou l jodi a se se paske nou pa t janm fè travay pa nou an e avèk travay k ap fèt la la e jis nèg yo pa kapab vin franchi. Batay pèp la lan moman. Paske pèp la kanpe dan di o moman ke l te gentan mete ke l ta pral vin fè toune vè la dyaspora ayisyèn partou e menm jan tou ou te wè l tou avèk Nenel Cassy e Andre Michel ki te di ke l pral rejwenn la dyaspora. Ou wè ke moun sa yo dè ke yo te parèt se 2 kout pye lan figi ke yo te jwenn, yo pa t kapab avanse ankò paske nèg yo konnen ke mentnan a mentnan, A lechèl entènasyonal, yo pa gen okenn direksyon e pèp ayisyen vivan aletranje a, eben di nèg sa yo se ratyeta, yo pa kapab ba yo manti ankò e pandan ke se sa yo te konn toujou ap fè anndan peyi Dayiti, sa w panse de sa? Eske se pa yon chanjman k ap mennen lan entènasyonal la pou Ayiti kapab amelyore demen? Efektivman, se yon chanjman k ap fèt nan nivo entènasyonal la. Paske oparavan ansanm de nèg sa yo te toujou konn al bafwe kominote entènasyonal la nan ba yo manti. Jodi an ki se nètman diferan. W ap gade kominote entènasyonal la li deside pou l pran responsabilite l ke se swa nan òganize manifestasyon, nan òganize sitin, nan fè dè pledwari devan enstans entènasyonal yo ki toujou ap sipòte gouvènman sa yo nan peyi a. Ebyen jodi an. Ansanm de moun k ap viv nan kominote entènasyonal la montre klèman ke jodi a yo vle batay tout bon pou pèmèt ke Ayiti sòti nan sa l ye la. Si Ayisyen yo menm k ap viv nan peyi a yo gen kesyon patizannri, yo gen kesyon de moun y ap defann pou mil goud, pou mil senk san goud, ebyen jodi a nan entènasyonal la ansanm Ayisyen k ap viv nan peyi etranje yo deside klèman ke pou yo batay pou wè kòman ke chanjman li ka pote anndan peyi Dayiti e ansanm Ayisyen k ap viv nan entènasyonal la konnen klèman ke chanjman an pou l pote li pa dwe pote vè politisyen tradisyonèl yo paske politisyen tradisyonèl yo gen plis ke 30 an, 35 an y ap fè politik anndan peyi a yo pa janm ka pote yon chanjman jodi a apre 35 an ke y ap fè politik anndan peyi a pa panse nan moun sa yo pral ka pote chanjman pou peyi Dayiti paske ansanm de nèg sa yo. Ki tap fè politik depi 30 an, 35 an nan peyi a, se dè kowonpi yo ye, se dè dwòg dilè yo ye, se dè koriptè yo ye. Jodi a, entènasyonal la kwè nan dè moun ki wè peyi. Entènasyonal la kwè nan dè jèn ki gen avni peyi, nan dè inivèsitè ki vle ke pwojè sosyal yo, yo etabli anndan peyi a. Paske jodi a. Revandikasyon Boulos li pa revandikasyon nou, revandikasyon Andre Michel li pa revandikasyon nou, revandikasyon Youri Latortue li pa revandikasyon nou, paske nou menm kòm pèp revandikasyon nou se wè kòman ke nou ka gen yon myezè ann nan peyi a, se wè kòman ke vi noktin yo kapab retounen anndan peyi a, se wè kòman ke nou kapab jwenn yon ti djòb pou n omwen òganize nou avèk fanmi nou, avèk zanmi nou. Ebyen jodi a, ansanm de politisyen anndan peyi a,